Si bagay la gen minimum sekirite sa, poukisa nou bezwen PM? Poukisa nou e o, nan mande PM nan yo. Si bagay la gen sekirite, demisyon demisyone. O, si se la bagay nou, e nan blonson mesaj fò, ba gang ame yo. Mwen menm, nèg sa yo, lè yo arete yo, y ap touye avoka, men kiyès ki pral defann nou mesye? Se avoka ki pral defann nou. Men lè y ap touye avoka konsa, sa k ap pase? Y ap touye jounalis. Alo alo alo pèp kriye nan fwontyè sekirite sekirite sekirite nan fwontyè sekirite sekirite nan fwontyè kriye nan fwontyè kriye nan fwontyè. Pwofite tou òganize l nan menm yon pakèt lòt konfrè jounalis, yon pakèt moun ki mouri nan peyi a nan ensekirite jeneralize sa a ke peyi a konnen jodi a. Nou pran lari an pou n di twòp san koule, nou pran lari a pou n di si! Efektivman, gon leta nan peyi a, ke leta pran responsabilite l. Paske jan nou wè peyi sa a prale la, se yon peyi k lage sou yon bout kòd nan tèt li. Jan nou wè peyi sa a prale la, si peyi sa a gen moun nan tèt li, moun sa yo se yon pakèt enkapab, moun sa yo se yon pakèt moun ki pa moun, moun sa yo se yon pakèt moun ki pa ka mennen peyi a oken kote. Nou menm nou se avoka, donk fanmi nou redi avè nou, nou fè yon pakèt sakrifis, donk pou n kapab rete nan peyi nou. Nou paka kite peyi a bay bandi, nou paka kite peyi a bay yon pakèt ti vwayou ki deside jodi a pran zam pou detwi lavi moun. Nou fè sakrifis, nou di se la n ap rete, nou pa pral Brezil, nou pa pral Chili, nou pa pral Repiblik Dominikèn, nou pa pral pran imilyasyon kèlkeswa kote li a. Se la pou n rete. Se poutèt sa nou vle ke Leta a ba nou sekirite. Te pou neg sa yo sispann asasine nou anndan peyi a yon paket neg ki pa menm chire yon ti malis kap kwache asasine moun ki fè sakrifis anndan peyi a se tro pa to se tro pa to nou mande si gen moun nan tet leta sa ke yo pran responsabilite yo. E sa vle di ou nan laj ak avoka? E se pou sa ke nou di ke nan tribinal nap pare tann nou. Wi. E kelke sitiyasyon an, nap pare tann nou. PM Henry, kelke sitiyasyon an, ils auront besoin des avocats pou les défendre. Lè nou konsidere se pa premye mach ki fèt kont ensekirite, kont kidnaping nan, pa gen okenn pa gen okenn solisyon, ki atant nou de mach sa? Laisse-moi te pou te quelque chose, eske yon ti bebe ka mache yon sèl jou? Il apprend à marcher! Mèt frè nou an! Se la yo asasine gwo frè nou an, Max Toussaint Denord! Jounen jodi a n ap mande avèk Ariel Henry, si l pa ka pran responsablite l, ke l bay peyi a plis mesye! Li pa nòmal pou moun ap mouri nan kondisyon sa mesye! Li pa nòmal pou avoka, pwofesyonèl, tout sitwayen ap mouri nan kondisyon sa nan peyi a mesye! Y ap kidnape moun, y ap anlve moun, y ap tiye moun mesye! Donk jounen jodi a. Nou vin devan inage kote yo te tiye met la mesye. Se la, se la menm yo asasine l. Non lwen de la gen yon pwen fiks la mesye. Gen yon bakop polis la. Ou vin de mouton ke la polis ap fè travay li menm. Kote la pou yo asasine met la. Ou baka ki tan kon kon apel ki fè tou entèvansyon. Yo alèt pou ka ki tan apreande. Koup endividi sa yo ki asasine mèt la. Jounen jodi a n ap mande Ariel Henry kont pou reskonsablite l. Se mèt Dieudonné, pòt pawòl vwa dè zavoka, entegre pou la defans dè dwa zimen. Ok e Ok jan flè sa Ok Ok Tande Se mèt Pamphile, mèt Pamphile Jean Claudel. Avokat regulyan moun inskri Au table de l'odd Du baou de Petit Gouave Et je suis aussi porte-parole de Jean Mais c'est mon avocat Comme jeune avocat Je me sens attristé et très triste De me voir ici aujourd'hui Là où Maître Fritz a été lâchement assassiné Le jeudi dernier C'est de cet objectif Que nous allons déposer A l'honneur de notre estimable confrère Maître Fritz Altenor C'est de gerber de fleurs Pour lui rendre dernier hommage Et ce qu'on a fait à Maître Fritz ne va pas décourager les avocats. Ce qu'on vient de faire, mettre Fritz, ne va pas décourager le membre, les membres de la Basoche. Nous, étant qu'avocats, étant que porte-parole de jamais sans mon avocat, nous allons prendre toutes les dispositions légales pour que les avocats assassinés puissent trouver justice. Nous allons déposer une plainte formelle Pou ke Maitre Dorval, pandan pou yo nan kabinè destriksyon, pou ke Maitre Dorval, Maitre Lolo, Maitre Patrice Delancourt, Maitre Altenor Fritz, e jan pas, ki yon ete lachman asasine, e ke leta pa janm di yon mo. Jounalis ki mouri yo tou, nou menm nan Jamè San Moun Avoka, nap nan Jasma nap gen pou nou depoze plent tou, pa devan le kabinè destriksyon. Les criminels ne doivent pas etre heureux, les criminels ne doivent pas etre en train de manger. E nou antren de benye nan do san. Sè te si ke nou parlon pou trouve jistis. Jistis! Nou sage sou direkteman avèk le premye minis Ariel Henry, le ministre de la jistis Mèt Bertho Dorcé e le komisè du gouvèneman pou fè mèt la kontan pou pousuiv le kriminèl. Ils sont là! Ils sont en Haïti! Ils sont avèk leurs enfants! Ils sont en sikilasyon! E nou, le pèp ayisyen, Quand ils veulent, ils nous font baigner dans nos sangs. Ceux qui doivent être suspendre dans la société haïtienne. Mwen menm kòm jèn avoka, m konnen mwen k ap pale la lavi m menase. Mwen menm mèt Panfil mwen lavi m menase. E lavi nou tout ki chwazi pran lari maten la nou menase. Men nou oblije pran l kanmenm. Paske nou p ap al fè paspò pou n met viza pou n al pote bwat chili. Nou p ap al chili, nou p ap al sendomeng. Peyi a se peyi nou tout. Desalin te goumen pou l bay nou yon peyi. Nou pa pral fè Ameriken ba nou refi pandan ke nou kalifye pou nal vizite yon peyi ki reklame pa lè konvansyon entènasyono. Yo fè nou galope tankou cheval pou yo mare chèn nan pye nou kòm on vyen de fè avèk Moïse Jean Charles. On a imilye notre peyi e nou n sòm jamè hont de sè imilyason. Nou nous appelons toujou Ayisyen, nou nous appelons toujou pèpl. Si nou n voulon pa chanje se klima d'insekirite, se klima d'anlèvman, se klima de krim partou dan le mond espesyalman. et à tous ceux et toutes celles qui ont pris part à cet événement, qui ont pour objectif de dénoncer, de protester énergiquement contre le climat de l'insécurité qui ronge le pays en général et dans la zone métropolitaine en particulier. Caractérisé par des cas d'enlèvement et de séquestration contre rançon, de viols, d'assassinats et j'en passe. En effet, nous avons en mémoire l'enlèvement spectaculaire de notre éminent professeur et avocat, en l'occurrence Maître Patrice Dorénancourt, à la rue qui par la suite allait rendre l'âme après avoir reçu une balle lors de son enlèvement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, deux avocats ont été lâchement assassinés à l'intérieur même de leur domicile. Qui l'aurait imaginé Il s'agit bien de Maître Montferrier d'Oval bâtonnier de l'ordre des avocats de port au et de Patrick Lolo, respectivement à Bellerin et en pleine. Le dernier cas d'assassinat perpétré sur la personne d'un avocat est celui de notre estimable confrère, Maître Fritz Altenor, qui a reçu pas mal de huit projectiles au volant même de son véhicule. En date du 20 janvier de l'année en cours. Ce au Dieu soulève la conscience de tous les avocats faisant partie des 18 juridictions de la République. Rien d'autre n'est à la base de cette situation lamentable que nous dénonçons, ou encore dénoncée par plus d'un, qui est l'insécurité sévit dans le pays, ou encore conséquemment la libre circulation, empêchant ainsi l'exercice de la profession d'avocat. C'est-à-dire, cela devient de plus en plus difficile et tout ceci se passe oh, en violation totale de la Constitution de 1987 et notamment l'article 19 qui fait l'obligation à l'État de garantir le droit à la vie, à la santé, et à l'éducation, au logement et à la sûreté de sa personne. Et j'en passe. Ainsi, d'autres instruments internationaux signés ratifiés par l'État haïtien relatifs aux droits de l'homme. Nous nous référons à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de Pâtes jumeaux et de tout ce qui précède. Nous voulons rappeler à tout chacun que la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. La mort d'un avocat et judiciaires à assumer leurs responsabilités, à faire régner l'ordre et la paix dans la cité. Aussi, et surtout à faire sur, alors tout le jour, merci confrère, le jour